Men sèt pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a. Jezi te pwononse sèt pawòl sa yo pandan l te sou kwa a ki istwa Legliz e lafwa anpil kretyen pandan plizyè syèk. An nou wè ansanm nati Jezi ki te chanje totalman fas mond lan. Premyè pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a, nou jwenn li nan Lik 23, vèsè 34. Jezi di. Papa, padone yo, yo pa konnen sa y ap fè. Mè byeneme dan Lesenyè, Jezi te mande Papa l pou l te padone moun ki te krisifye l yo. Sa se yon egzanp Jezi te kite pou nou. Lòske nou fè fas avèk moun ki pa renmen nou oubyen ki fè nou soufri, devwa nou pa lòt bagay ke priye pou yo e mande Bondye pou padone yo. Dezyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a, Lik 23. Vèsè 43 Jezi reponn li, Sa m ap di ou la a, se vre wi, Jodi a ou pral avè m nan Paradi. Nan pasaj sa a, nou wè Jezi te fè pwomès avèk yon lòt ki t ap soufri menm jan avèk li sou kwa a. Sa anseye nou, menm lè n ap soufri, depi n jwenn posiblite pou n fè kè yon lòt kontan oubyen pou n ede l, se pou nou fè l. Ann pa gade sou soufrans n ap andire pou n pa ede yon lòt moun k ap soufri menm jan avèk nou. Twazyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a. Jan 19, vèsè 26, 27 Li di manman l konsa, Madanm, men pitit ou. Li di disip la, Men manman ou. La nou wè Jezi te fè devwa l selon Ansyen Testaman kote yon timoun toujou dwe pran responsablite paran l. Konsa, li te remèt manman l a Jan ki te disip li te pi renmen an. E depi lè sa a nou wè nan pasaj nou sot li a, Jan te resevwa manman Jezi lakay li. Fanmi m yo, menm si n ap travèse de moman ki difisil, nou dwe toujou onore e respekte paran nou. Katriyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a, Matye 27, vèsè 46. Bondye, Bondye m, poukisa ou lage m konsa? Poukisa ou rete lwen m konsa san pote m sekou, san tande jan m ap plenn nan? Sa se te kri Jezi lòske l t ap pote peche lemond. Papa l te detounen rega l sou li paske peche Jezi t ap pote yo Bondye pa t ka wè yo devan zye l. Piske Jezi te fè nou jwenn padon pou tout peche sa yo, nou sipoze viv yon fason ki fè Bondye plezi. Paske chak fwa nou fè yon bagay ki mal, se kòmsi nou te kloure Jezi ankò. Senkyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a. Jan 19, vèsè 28 Li di, Mwen swaf. Frè m, sè m yo, apre tout soufrans, mizè yo te fè Jezi pase, li te santi l swaf. Malgre sa, yo ba l bwè vinèg pou nou. Ann fè yon koudèy nan Sòm 69, vèsè 21. Li di, Lè m mande dlo pou m bwè, se vinèg yo ban mwen. Sizyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a. Jan 19, vèsè 30 Li di, Tou sa ki pou te rive, rive. Sa, se yon kri de viktwa. Si n ta pran yon ti tan pou n panse tout bagay ki pase, Pou Jezi arive a kri viktwa sa a, sa t ap pran anpil tan. Parapò avèk lanmou li genyen pou nou, li arive soufri jiskaske li pote viktwa. E kri viktwa sa a, se kri viktwa delivrans Bondye ba nou sou Satan e anba peche. Konsa, tout moun ki asepte Jezi kòm Sovè yo, viktwa sa a se pou ou. Ou se yon moun ki sove pou letan e pou letènite. Setyèm pawòl Jezi te pwononse pandan l te sou kwa a. Lik 23, vèsè 46 Jezi rele byen fò, li di, Papa, m ap remèt lespri mwen nan men ou. Sa se dènye priyè Jezi te adrese ak Papa l. ki se yon moman agreyab pou l te rejwenn Papa a e antre nan repo li avèk yon espri anpè. De menm ke nou menm, nou dwe fè efò pou n viv jan Bondye mande nou e lòske nou va kite tè sa a, konsa nou prale ak espri nou anpè. Paske n te fè tout sa Bondye te mande nou fè. Fanmi m yo, an nou fè yon ti reflechi avèk san sa ki te vèse pou nou an. An n di Bondye mèsi pou gras sa ke n pa merite. Salmis lan chante nan San Kreyòl chan de. Perans, Lè Jezi mouri sou kalvè se te pou mwen. Mwen mande m eske ma konnen konbyen mwen dwe konbyen mwen dwe konbyen mwen dwe lanmou san fen konbyen mwen dwe ka Kris pou mwen. Mwen konnen sa li fè pou mwen, mwen pap ka di konbyen mwen dwe. Wi, pou valè soufrans Jezi te andire pou nou, nou pap ka di konbyen nou dwe. Se sèlman remèsiman nou kapab ofri avèk Bondye pou gras sa a ke l fè nou. Ou menm kap gade videyo sa, si w poko gen Jezi nan lavi w, mwen konseye w pa mize fè sa. Ou konn konbyen ane ou genyen depi w ap viv sou tè sa a, men ou pa konn konbyen ou rete. Jezi ap tann ou de bra louvri pou l akeyi w. Vini jwenn li, ou pap regrèt. Chak jou ou leve, pa bliye ou gen yon nanm a sove. E yon lanfè a epanye. Ou menm ki genyen Jezi nan lavi ou, ann mande Bondye fòs pou nou ka rete fidèl, e lòske Jezi va retounen vin chèche nou, afenke kote la ye a e sila nou va ye tou. Amèn.